Medam, Mesye, bonswa. Depi Studio 18 Lavwadlamerik nan Washington, mwen se Jacquelin Belizaire ki kontan avè nou pou l prezante nou dènye edisyon Randevou Enfo pou semèn nan. Mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Premye Minis Kanadyen an Justin Trudeau egzije yon plan klè anvan pou peyi l voye yon fòs ann Ayiti, yon deklarasyon Mesye Trudeau fè pandan vizit Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken nan Kanada. Ayiti, Rankont ant Premye Minis Ariel Henry e Direktè Jeneral Polis Nasyonal la, Frantz Elbé, yo pale antwot de sekirite. Aktyalite entènasyonal, Lame Larisi kontinye ap lanse atak sou Ikrèn pandan popilasyon Ikrenyèn nan ap fè fas ak pwoblèm dlo ak kouran. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske ou chwazi Lavwadlamerik pou w enfòme w aprèmidi a. Aktyalite a ap mennen nou sou. Kriz peyi Dayiti ap travèse jounen jodi a, tankou nou te tande l nan gran tit yo, Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken vizite peyi Kanada pou diskite antwot sou dosye Ayiti a e se nan okazyon sa tou ke Mesye Trudeau di ke enben fòk gon plan klè anvan ke pou yo ta voye yon fòs nan peyi Dayiti e nan menm okazyon an Mesye Blinken avèk Madam Mélanie Joly Minis afè etranjè kanadyen nan yo eksprime volonte pou ede Ayiti nan kriz l ap travèse jounen jodi a, Sandra Lemaire. Etazini ak Kanada pral travay ansanm pou kwape ensekirite ki pèmèt gang yo kreye yon kriz imanitè ann Ayiti, dapre sa Sekretè Deta Antony Blinken deklare jedi. Li di nou toule de dakò ke kriz imanitè a ak rate petwòl la epi epidemi kolera a epi gang k ap bloke pò yo epi teworize sitwayen yo, sitiyasyon sa a pa ka kontinye. Ni Blinken ni minis afè etranjè kanadyen an, Joly, pa pran angajman pou peyi yo dirije yon fòs entèvansyon militè ann Ayiti. Li di peyi nou ap travay ansanm yon fason djanm pou jere ensekirite a epi pwoblèm gang lan. Yon ide se apiye Polis Nasyonal Ayiti ak ekipman ak konsèy. Sa pa gen lontan Kanada te voye machin blende bay pnh an kolaborasyon ak nou. Pandansetan, n ap eseye jere pwoblèm gang lan epi kontre aktè politik k ap ba yo lajan epi pase yo lòd. Nou mete yon rezolisyon ke Nasyonzini apwouve ki enpoze sanksyon e n ap mete sanksyon pa nou tou sou moun ki apiye gang yo. Joly di Kanada voye yon misyon evalyasyon pou rasanble enfòmasyon epi chache solisyon Ayisyen. Li di absoliman fòk nou apiye Ayiti pou asire ke tout kominote entènasyonal la apiye peyi a tou nan moman kriz sa a. E finalman, mwen ta di li egalman enpòtan pou fè fas ak kriz politik la paske fòk eleksyon lib dewoule e fòk nou asire ke gen yon anbyans pou eleksyon sa yo fèt. Men pou fè sa fòk nou jere ensekirite a ak kriz imanitè a. Donk se poutèt sa Kanada voye misyon evalyasyon an. Mwen konfime l. Objektif la se jwenn enfòmasyon sou twa kriz sa yo. Nou di l plizyè fwa, nou pral toujou apiye solisyon ayisyen paske nou kwè solisyon pi byen, byen antandi, se lè ayisyen ki pran desizyon an epi apiye desizyon an. Um we've said it many times, we will always support solutions that are by and for Haitians. Gouvènman pwovizwa ayisyen an ap opere nan yon sitiyasyon kawotik depi asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan mwad jiyè 2021. Depi mwad septanm nan, gang yo bloke aksè ak tèminal petwòl prensipal la ki lakoz yon rate gaz, pwodwi premye nesesite, dlo potab ak sèvis medikal. Pandansetan, kolera ap vale teren nan peyi a. Kanada ak Etazini te voye machin blende bay Ayiti e Nasyonzini ap konsidere yon entèvansyon militè pou retabli lòd la ki se yon mezi Sekretè Jeneral Antonio Guterres apiye. What we're seeing right now is there is more help Li di se sa nou wè kounye an, ke lapolis ayisyen an bezwen plis asistans pou kontre gang yo. Yo pa ka fè l kounye a. Se poutèt sa delegasyon nou ann Ayiti kounye la a pou detèmine nivo òganizasyon pnh la ak sitiyasyon ensekirite aktyèl la, ki zouti gouvènman ayisyen an genyen pou fè fas ak gang yo ki deja finanse. Donk n ap gade diferan opsyon. Nou vle asire nou gen bon jan evalyasyon. Sandra Lemaire pou voa Kreyol, Washington. Mèsi Sandra, anvan nou kontinye avèk aktyalite a nan peyi Dayiti, nou pral o Brezil kote elektè yo ap pare pou yo jete bilten 30 novanm kap vini la nan okazyon 30 oktòb kap vini la nan okazyon dezyèm tou eleksyon prezidansyèl yo ki pral mete fas pou fas aktyèl prezidan Jair Bolsonaro avèk ansyen prezidan gochis Luis Ignacio Da Silva alyas Lula. Nap rejwenn jounalis Philip Carter depi Brezil. Ce vendredi soir, les Brésiliens auront une dernière chance de voir face à face les deux candidats à la présidentielle. Ici à Rio, le président Jair Bolsonaro et l'ancien président Luis Inácio Lula da Silva se rencontreront sur scène pour leur dernier débat télévisé en direct. Ce ne sera pas joli et les dernières semaines ne l'ont été non plus depuis que les deux hommes se sont qualifiés pour le second tour du vote ce dimanche. Les Brésiliens choisiront entre un avenir de valeurs conservatrices sous un leader d'extrême droite ou l'espoir de revenir à un passé prospère présidé par un gauchiste. Dans ce pays fortement polarisé ces jours-ci, la vérité est que beaucoup votent simplement contre le candidat qu'il méprise. Les deux campagnes ont été assez limitées en termes de plans et beaucoup plus engagées dans la critique en personne et sur les réseaux sociaux. Lors de leur premier et seul débat en tête à -tête, les deux candidats se sont lancés des insultes et chacun a traité l'autre de menteur plus d'une douzaine de fois. Lula a tendance à souligner ses antécédents en matière d'amélioration des vies des Brésiliens les plus pauvres lorsqu'il était président de 2003 à 2010 et il s'engage à prendre soin d'eux à nouveau. Le président Jair Bolsonaro lance un appel aux conservateurs religieux et affirme que le retour au pouvoir de Lula entraînerait le communisme, la légalisation des drogues et l'avortement. Philip Crowther pour VOA Créole à Rio. Mèsi Philippe, nap retounen nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti kote te gen yon rankont ant premye minis Ariel Henry ou di mwen Ariel Henry ki vizite direktè jeneral polis nasyonal la Frantz Elbé, yo pale antwot de sekirite. Yves Manuel se korespondan nou nan Pòtoprens nan peyi Dayiti. Prezidan Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la, Doktè Ariel Henry, vizite pandan semèn sa a Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé. Inisyativ sa a antre nan kad apui gouvènman an ak Polis Nasyonal la epi ranfòseman kapasite operasyonèl enstitisyon polisye an. Li kesyon tou pou bay polis lan mwayen nesesè pou kapab fè fas ak diferan anje ki lye ak defi sekirite soulinye nesesite pou Wo Kòmandman an kreye kondisyon pou ranfòse konfyans popilasyon an nan enstitisyon lapolis lan. Jodi a, si yon moun, yon temwen okilè de yon ak kriminèl, ta alète lapolis, fòk li an konfyans ke polisye ki resevwa enfòmasyon an, enfòmasyon sa pra pral difize e an retou pou l ta viktim nan pwòp katye l. Peyi Dayiti ap tann avèk anpil enpasyans èd kominote entènasyonal la Depi demand ofisyèl gouvènman ayisyen an fè, demand ki gen pou wè ak anvwa yon fòs etranjè pou rezoud diferan pwoblèm ensekirite ki lye ak aktivite gang yo nan divès kwen nan peyi an dènye jou sa yo. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. N ap rete toujou nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti. Otorite sanitè yo nan Latibonit anonse si yo resanse 57 ka sispèk kolera nan 10 komin nan depatman an. 6 moun ki pami ka sispèk sa yo deja pèdi lavi yo. Laboratwa nasyonal la deja ap analize ka sa yo pou konnen si vrèman se ka kolera yo ye. Yon repòtaj Exalus Mergenat depi Gonayiv. Nou gentan gen yon bon pik èdke nonm de ka sispè yo yo kòmanse ap ogmante konsiderableman. Ronald Pierre ki se Responsab Depatmantal Sèvis Epidemyoloji ak Estatistik nan Direksyon Sanitè Latibonit la ap anonse la ka sispèk maladi kolera otorite sanitè yo idantifye nan divès komin depatman Latibonit la. Kolera se yon maladi ki reyaparèt nan depatman Latibonit. Sòti 9 pou rive 25 oktòb pase a, Direksyon Sanitè Latibonit la resanse pou pi piti 57 ka moun ki devlope sentom ki sanble ak sentom maladi kolera. Desalin, Tout majorite ka ki deplase nan depatman an, yo soti nan komin Machan Desalin, 25. Sa fè yon pousantaj de 44 pousan de ka sispèk yo soti Desalin. Vèrèt, 4. Ènri, 2. Kat nan moun sa yo mouri anndan enstitisyon sanitè yo tandiske 2 lòt yo mouri nan komin Grand Saline ki nan ba Latibonit la. Nou gen prèke 4 desè enstitisyonèl, se moun ki rantre anndan enstitisyon sant sante, ki pase omwen 1 jou, lèfini ki mouri. Tè 4. Men gen 2 desè kominotè. Popilasyon ki nan Danach, komin Grann Salin yo di nou gen 2 moun ki mouri swit avèk dyare ki prezante menm sin e sentom ka sispèk kolera. Pami ka sispèk yo, gen 17 timoun ki gen mwens ke 5 lane ak 19 lòt ki gen ant 5 e 14 an. Ka sispèk sa yo pou kounye la ap analize Pòtoprens. Kriz sanitè sila ki vin mete abse sou klou mas defavorize a ki te deja ap fè fas ak yon lavi chè, ensekirite ak yon rate gaz atifisyèl pou site sa yo sèlman, fòse plizyè pèsonalite politik ak kèk reprezantan akò oblije nan dat 25 oktòb pase a pibliye yon deklarasyon pou yon konpwomi istorik. Yon dokiman ki pote siyati plizyè aktè politik trè enfliyan sou sèn politik la. An tèm de reyaksyon, plizyè militan politik ki gen opinyon yo diferan sou demach sa eksprime enkyetid yo sou kèk atik ki anndan dokiman sa. Men jodi a la map di avèk ekip Kado Wa, Pen etc. Jodi a ki jwenn konsansis sa nap di yo se byen. E tou nou gon rezèv tou sou rezolisyon ekip Kado Wa, Pen soti a tou. Se atikl 7. Atikl 7 la, tout moun konnen li bay pwoblèm. Li bay pwoblèm pou ki rezon? Lè nou antre nan atikl 7 la, li di nou pral chita avèk lè dirijan politik ayisyen. Men, ekoute byen, Rado mwa fou ou saj, Ariel Henry se pa ret yon iritan. Lè n gade jodi a la, tout pèp la kanpe d'un sèl vwa Yo di Ariel Henry pa ka nan solisyon an. Lè n konnen yon pakèt antesedan non Ariel Henry ki site nan lamò yon prezidan le feu Jovenel Moïse. Se sou baz sa a mwen m ap di, mwen bat ochan, mwen di ayibobo, mwen di alelouya pou ekip nèg sa yo ki soti avèk rezolisyon sa a. Men atik Lodefio m ap di mesye li bay pwoblèm. Sa etone m. M tèlman sezi pou map gade se Ariel ki fè pati kriz la etandi se lansanm aktè politik sa yo yo bral chache yon konpwomi avèk Ariel or popilasyon di ke klè tout sa Ariel ap antreprann yo pa ladanl. Kiyès ou konprann ki jwenn akò istorik sa? M wè gen yon akò istorik ke yo jwenn. Se senatè Reynel Senatus, se Youri Latòti, se X, se Z. Mwen gen respè pou yo. Men se ayisyen ke yo ye. Men sèl sa map di yo, rè yo pase. E ò moun sa yo, yo fè pati de kriz la. Yo fè pati de pwoblèm sa. E jounen jodi a la wap gade, menm phtk, popilasyon an repwoche, ou wè nèg sa yo al dèyè dè eleman anndan phtk, m kon sèten de Lini Baltazar, ou wè moun sa yo, pa gen kenn peyi ke yo ap defann. Jounen jodi a la, ou wè nèg sa yo pa gen enterè nan nasyon an. Sepandan, genyen Senatè Moïse Jean Charles ki pa sispann fè pwomosyon pou Konsèy Tranzisyon Pèp Souvren an anonse mouvman leve kanpe ki deklannche kont pouvwa an plas la ap rekòmanse apati semèn k ap vini la. Lendi maten, leve kanpe a pral jenralize nan tout 4 kwen peyi a. Sepandan, Peyi ki fè konnen yo se zanmi Ayiti yo kontinye ak demach yo antreprann pou jwenn yon solisyon nan kriz peyi Dayiti ap konfwonte depi yon bon bout tan an. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé, ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Se dènye soti nou pou semèn nan. Mèsi dèske ou branche nan moman sa. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valérie saint Trois journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec une invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. E jodi a se vandredi donk pa genyen twazyèm mitan e Jean Robert an vakans donk nou pap genyen ti koze ke nou genyen an jeneral avan pwogram nan e nou pa genyen twazyèm mitan e nou sot pale de eleksyon o Brezil kounye a nou pral pale de eleksyon ozetazini nap pale de mi manda e ta sanble ke eleksyon sa yo demokrat yo te Genyen espwa pou yo ta mete yo pi konfòtab nan Sena a e nan Chanm Depite a, men gen lè Serge François Michel gen lè se pa yon se yon bagay ki poko fin sèten totalman pou Demokrat yo. Wi se vre Jacquelin, repibliken yo ap degaje yo kou mèt Jan Jak pou yo wè si a genyen, y ap degaje yo men kòm se menm jan ak foutbòl li pa jwe nan bouch donk y ap tann jou a pou yo konnen kiyès k ap genyen men antouka demokrat yo yon ti jan pa fin gen espwa tèlman ke y ap genyen an nou tande repòtaj sa a. Mezon Blanch redui nan bèl espwa l te gen anvan sou eleksyon mitan manda yo e kounyela li gen enkyetid kòmkwa Demokrat yo ka pèdi kontwòl tou 2 chanm Kongrè a, dapre dirijan yo nan administrasyon an. Sondaj ki sot fèt montre Demokrat yo ki te konn gen yon bèl avans nan kèk kous pou Sena, yo pèdi l. Eleksyon pou Sena a te rive nan yon pwen kote yo t ap balanse ant 2 pati yo, yo apiye kounyea. sou Repibliken yo pandan enflasyon ap pèsiste. Chanm Reprezantan an ke Biden ak kèk alye ak konseye li te predi ane sa a kòmkwa Demokrat yo te ka kenbe li, li sanble pwale kareman pou Repibliken yo, dapre moun k ap analize sondaj, pami yo gwoup 538. Si Demokrat yo pèdi kontwòl tou de chanm Kongrè a, sa pwal fè gwo chanjman pou de lane nan prezidans Joe Biden. Kote Repibliken yo k ap bloke pwojè lwa sou vakans familyal, dilatasyon pou medam yo, kesyon lapolis, ak lòt priyorite pou Biden, pandan yo pwal pouse nouvo lwa pou redwi imigrasyon ak depans e pwal sèvi ak limit sou dèt peyi an kòm baz. Repibliken yo ka lanse ankèt sou depans Demokrat yo ak biznis y ap fè e sou vi prive pitit gason prezidan an, Hunter. Kèk palmantè di yo espere destitye Biden ak kèk manm kabinè li oubyen Vis Prezidan Kamala Harris. Biden te predi nan mwa Me ke konfrè demokrat li yo ta pran plis manm nan ni Chanm Reprezantan an ni Sena a men li rekonèt semèn pase a ke kous la vin pi sere. Antouka, Mezon Blanch, pandan li vle rete nan reyalite a, li kenbe la an piblik ak mesaj espwa. Serge François Michel, voa Kreyòl. E Serge François Michel e randevou a se pou madi kap 8 novanm e di nou non ki lòt bagay ankò ke nou ta kapab siyale anvan w ale? Bon sa n te ka siyale se ke atansyon pa kapon Mezon Blanch deja anplwaye yon avoka pou sizoka l ta pèdi kontwòl kongrè a paske si l pèdi kontwòl ebyen repibliken yo pare pou yo fè bagay ki ka pa fè yo plezi ki ka pa antre nan santiman yo. Antouka, atansyon pa kapon, tankou m te di w, yo gentan chwazi Richard Sarber kòm avoka. E gen lòt toujou yo ka anplwaye men y ap tann toujou. Y ap tann rezilta eleksyon pou konnen ki wout y ap fè. Ok Jacquelin. Mèsi Serge François Michel. Nou di w mèsi. Se te yon plezi pou n te genyen w pandan tout semèn nan. Serge twouve l nan Florid men li te fè nou le plezi e lonè pou l te pase yon semèn avè nou, menm jan avèk Valerio Saint Louis ki tabli l nan New York. Fò n di se pa yo k fè. Se te yon plezi pou nou tou. E se administrasyon an ki te deside sa pou yo te pa bò isit. Mèsi Serge e nou swete w pase yon bon wikenn. Epi n ap di tou nouvèl konsènan, dènye nouvèl konsènan Ikrèn. Enben dènye nouvèl konsènan Ikrèn, prezidan Ikrenyen Volodymyr Zelensky te kanpe nan fè nwa yè jedi a tou pre debri yon drone militè te desann e li sèmante ke Atak an mas Larisi ap lanse sou izin elektrisite peyi a, enben sa pa pral lage yo nan yon kout dlo frèt sou detèminasyon Ikrenyen yo genyen pou yo ranpòte laviktwa. Antretan, Sekretè Deta Ameriken Antony Blinken di jodi vandredi a Etazini pral bay Ikrèn yon nouvo asistans militè ki rive nan 275 milyon dola, pami zam, minisyon ak ekipman militè ki soti nan envantè Depatman Defans Lèzetazini, donk n ap swiv de trè prè, sitou ke enben Ikrèn ap fè fas ak yon pwoblèm dlo, ak yon pwoblèm elektrisite e kòmanse fè frèt nan Ikrèn. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl. Ayisyen, yon bèl seremoni pou remèt plak bay seleksyon nasyonal foutbòl anpute a aprè ke yo te fin fè bèl figi nan koup du mond ki te dewoule nan peyi Turquie. Valerio Saint-Louis. Seleksyon nasyonal foutbòl anpite yo te retounen nan peyi a aprè yon patisipasyon remakab ak bèl pèfòmans woule boul ke yo te remèt nan koup du mond foutbòl anpite 2022 yo ki te dewoule nan peyi Turquie nan mwad oktòb sa a. Ofisyèl yo ansanm avèk kèk oganizasyon epi biwo moun andikape yo te òganize nan Karibe Hotel nan Pòtoprens Yon bèl seremoni pou remèsye epi onore tout manm seleksyon foutbòl la epi remèt yo plak donè. Pami moun ki te pran lapawòl nan seremoni sa a nou jwenn Mesye Génard Joseph ki se Sekretè Deta pou Biwo Moun Andikape yo. Menm si yo genlè se tout pèp ayisyen an k ap di nou mèsi pou ak pou sèt fyète avèk byote ke nou t al ise drapo nou nan youn nan peyi ki pi lwen sou latè nan Turquie, E nou bay bon rezilta menm si nou pa rive gen twofe a. Voa Kreyòl te pale ansanm avèk Marie Sophonie Louis ki se kowòdinatris afa, afa ki se asosyasyon foutbòl anpite yo. Mèsi Bondye dabò e ki bay jwè yo talan, ki ba nou, nou menm dirijan motivasyon, fòs, chak jou nou jwenn yon rezon pou nou ta ale, keseswa anndan oubyen deyò. Anndan asosyasyon an n ap dirije a, anndan peyi n ap viv la, w jwenn yon rezon chak jou pou w ta abandone. Men Bondye ba w fòs ak kouraj pou w reziste, donk ou rete. E motivasyon pa m se ankò jwè ak jwez yo, anvi goumen, ou di si moun sa yo pa vle abandone, ou menm si w ap sipòte yo e ou san andikap, poukisa pou w leve kouri. Marie Sophonie Louis te eksplike ke gen plizyè klèb foutbòl anpite ki yo menm enterese nan jwè seleksyon foutbòl ayisyen an. Jwè ki te jwenn plis kòb se te Saviola a men jwè ki te gen plis klèb dèyè l se te Espinoza John. Pandan m nan seremoni an la, tout apèl videyo yo wè m ap resevwa yo se klèb ki anvi wè mesye yo k ap di m èske finalman y ap vini. An Turquie sitou. Turquie gen lig, li gen koup e yo gen. yon klèb lakay yo ki trè enterese a Saviola, m pa ka pwononse l non, ki sot pran Lig dè Chanpyon e l chanpyon 2 fwa. Li pale tou de pwochen etap pou seleksyon anpite yo. Li ta sipoze Copa America an 2023 e n ap rete tann enstans entènasyonal waf e moun ki nan Concacaf la pou yo anonse nou ofisyèlman dat la pou nou anonse peyi a sa. Epi Saviola Charles ki se meyè bitè seleksyon foutbòl anpite yo te eksplike voa Kreyòl kijan sa fè l plezi ke tout moun sou katye bò lakay li konsidere l kòm yon ewo. Tèlman moun yo kontan bro menm m pral fè foto m nou omi mete bò lakay la sa di yo kontan yo di m gwo sipèsta nan zòn nan paske pat janm gen yon sipèsta nan site solèy konsa yo di m bon moun yo kontan. Se te yon seremoni espesyal ki te rezève pou grenadye anpite nou yo Yon polemik ki debouche sou eliminasyon non atis la sou lis milyadè nan lemond. Konpayi Adidas ki fabrike plizyè mak tenis chè pou vedèt rap Etazini an te mete patenarya li ak Ye anba revizyon mwa sa a. Responsab konpayi an di madi pase Adidas pa tolere okenn aksyon antisemit oubyen okenn deklarasyon rayisab. Deklarasyon ak aksyon Ye pa akseptab. Yo baze sou rayisman e anplis de sa yo danjre. Kòmantè sa yo vyole prensip divèsite ak sistèm enklizyon e respè mityèl konpayi Adidas la. Daprè magazin Forbes, fen patenarya sila a vle di kantite richès ansyen mari Kim Kardashian nan glise desann nan 400 milyon dola sèlman. Nou dwe presize ke dapre magazin Forbes toujou, aksyon li posede nan Adidas akoz patenarya sila a te monte rive nan yon milya 500 milyon dola, kidonk sa te mete li nan kategori KPSD yo kapab pa soufri ditou ditou. Rès fòtune rapè e koutirye Kanye West a, padon! ye, se lajan ki soti nan envestisman nan mache lojman, katalòg mizikal li, epi li posede 5 pousan aksyon nan konpayi ansyen madanm ni Kim Kardashian, an palan de sosyete Skims nan. Se pa pou la premyè fwa ke selèb atis ameriken an enplike nan meli-myelo ki debouche sou finisman patenarya li ak divès gwo konpayi nan mwa pase yo. Anplis de sa, li pa sispann lanse toya sou lòt tokay selebrite nan Hollywood. Medya sosyal Twitter ak Instagram te menm mete restriksyon sou kont li epi efase kèk kòmantè antisemit ke itilizatè medya sosyal te kondane. Kanye West ki deja ranpòte plizyè pri Grammy akize Adidas ak Gap deske yo pa respekte pwomès pou ouvè magazen pèmanan pou pèmèt li vann abiman li kreye yo. Bon bon bon memwa Prens Harry d'Angletè ke moun nan lemond antye pa t ka tann pou li gen pou l soti nan dat 10 janvye pwochen. Liv sila pote tis Pè, e daprè mezon dedisyon Penguin Random House, se yon memwa ki baze sou pawòl san filtè ki chaje ak revelasyon, evalyasyon sou pwòp tèt li, mete avèk pouvwa etènèl lanmou genyen sou lapenn. Nan yon kominike mezondedisyon Penguin pibliye yè jedi a, li envoke souvni lanmò Prensès Diana an 1997, mete ak imaj Harry ak gran frè li William k ap mache dèyè sèkèy manman an pandan fineray la nan moman lemond antye t ap gade evenman ak anpil doulè e yon santiman dorè. Tit memwa sila a fè referans ak eritye twòn nan e ranplasman wayal li, the heir and his pair, yon fraz moun itilize ase souvan pou dekri frè ak sè nan yon wayote. Ebyen medam mesye se tout sa n te gen pou semèn sa, na wè ankò lòt semèn pou nouvèl sou vedèt yo, mwen se Sergio Rodriguez. Donk randevou a kase pou vandredi pwochen avèk Serge Rodiguez ki son vedèt e kap pale de lòt vedèt yo. Donk nou swete Rodiguez pase yon bon weekend. Fò n di ke genyen atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mikaben ki kontinye ap resevwa omaj toujou, omaj an memwa atis la defen. Atis la, e notamman nan vil Okay e nan depatman Sid peyi a, enben te gen kèk òganizasyon, asosyasyon ki yo menm te rann li yon omaj. N ap raple ke fineray la fikse pou 6 novanm pwochen nan Miami, nan eta Florid e ap gen yon mès k ap fèt le 12 nan peyi Dayiti. Donk toujou pou rann yon dènye omaj bay atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mi. Kaben e nou pran plezi yon lòt fwa ankò byen ke byen ta pou nou di ankò Ticket Magazine bòn fèt ki sot li sot gen 20 tan epi nouvèl yo fè nou konnen ke enben konfrè nou Roberson Alphonse li menm lap amelyore de jou an jou. Mèsi Djogil, mèsi Mesye Fred Cayimit e mèsi tou a Fred e pa a Fred a Serge Michel e Valerio Saint Louis ki te pase semèn nan avè nou nap di Jean Jean Robert Philippe bon retou mwen se Jacques Belizaire bonswa.